Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrons à la caillou pour capable porter barou une nouvelle émission. Jodia c'est jeudi 24 novembre 2022, on est ensemble, on sera toujours ensemble et c'est le temps justement euh, de passer des big ups à tous les gens qui adorent écouter et regarder RL Prod, la chaîne qui vous informe 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Alors aujourd'hui, j'en profite euh, pour filer un petit bonjour à l'endroit de notre amie Carmélite, la marraine de la chaîne Lovely, tu vas bien Et beaucoup de monde, et il y a un ami spécial. Je vais quand même filer un petit bonjour à l'endroit de Gerby, Gerby de Palais Chaud. Bah oui, Gerby c'est un bon ami, alors c'est lui qui gère euh, la page Facebook si vous êtes sur Facebook et que vous voyez une petite notification de RL Prod, ben c'est grâce à lui. Alors c'est parti pour votre émission. Je pense que et j'espère que ça va très bien pour les gens qui sont à l'étranger. Et pour les gens qui sont en Haïti, n'a bataille. Ouais, n'a continué bataille. Moi pour des informations, pour. N'a parti avec une petite vidéo. Voici la petite vidéo. Para tú no revisarme los platos, yo tengo que dejar de grabar. Mira, estoy hablando con él y estoy hablando por, por lo que él dijo. Le estoy respondiendo a lo que él dijo. Él está bajando el plátano porque yo estoy grabando. Yo le estoy respondiendo a lo que él dijo. Claro, él le está diciendo que es un abuso y él le dijo que porque yo estoy grabando. yo pa louvri e ke e manje yo yo pa kab vin vann yo nan peyi dayiti sa w tande a la anpil pwoblèm pa ke sa paske fò n di ke genyen lèzetazini ki pase a laksyon kontre la repiblik dominikèn e sa fè di mal. Sa fè du mal kòman? Lèzetazini deside mèkredi 23 novanm 2022 an pou entèdi enpòtasyon suk ki sòti nan izin an Repiblik Dominikèn Central Romana Corporation sou mache ameriken an. Poukisa? Dirijan izin sila a ki vann suk sou mak kòm Domino, Florida, Kristals yo sispèk yo pratike. travay fòse, daprè sa jounal ameriken New York Times fè konnen. Pwoblèm pou la Repiblik Dominikèn. Daprè yon kominike sèvis dwàn, pwoteksyon fwontyè peyi Lèzetazini, fabrikan tankou Central Romana, yo menm ki pa respekte lwa sibi konsekans alòske otorite yo nan peyi Etazini pa vle tande pratik sila, sa vle di travo fòse. Jeyan. Nan kesyon sik, Central Romana, ki li menm pi enpòtan pwopriyete teryen an Repiblik Dominikèn, avèk yon kapasite ekspòtasyon anviwon 200 milyon liv sik nan peyi Etazini chak ane, dapre New York Times, salè yon ti kal lajan yo bay moun yo, kondisyon travay ki poze anpil pwoblèm, trè danjrez, kondisyon vi. yo enpoze ak migran yo notaman ayisyen kap travay pou kapab fè fonksyone izin sa ebyen sa pwovoke anpil pale anpil e la nou ta kapab di se te kou di pou la repiblik dominikèn wè se te kou di antouka sou de kestyon sa yo m ta pral di ayisyen ki yo menm deside fèmen fwontyè nan zòn wanamint epi kestyon euh, manje yo kap kanni an Repiblik Dominikèn, kesyon Lèzetazini ki mete sanksyon sou suk kap soti an Repiblik Dominikèn, m ta kapab di syèl la fenk tonbe sou tèt otorite dominikèn yo. Kòman palye ak pwoblèm sila? Kòman fè fas ak blokaj sila a, ebyen sa rete pou nou konnen li revyen ak otorite dominikèn yo pou kapab kontourne sanksyon ak pwoblèm sila yo. Nou pral pèmèt ou gen chans tande e gade pandan yon bòn trantèn de minit yn fam, yn pèsòn mur, yn pèsòn kapabl de trene dèryè èl, des milliers de personnes. Cette femme que vous allez regarder et entendre à la fois, c'est une femme qui bouleverse l'univers médiatique. C'est sur YouTube et sur Facebook. Son nom c'est Rutli Senatus dit Foucault. Beaucoup de monde connaissent Foucault. Elle a été interrogée par les journalistes de VOA Creole. Mais ça fait longtemps m'a demandé une interview. Peut-être que nous pas gagné assez de temps, nous pas agencé ensemble. Euh, question time là. Parce que les mêmes les toujours occupés, moi-même certaines fois toujours occupé. Parce que quand on s'appelle, il faut que Yon ta kapab disponib bou lot. Lè m gen tan lib, li menm li nan stidyo. E lè l gen tan lib, mwen mwen nan stidyo. Men mwen pwomèt nou kanmenm avan ane a fini, n ap gen yon entèvyou ansanm, Fouco avè m. Y a dèjan ki menm kontakte m pou m te kapab bay entèvyou, pou n te kapab fè yon tòk cho ansanm. Y a yon pwoblèm. Le pwoblèm se ke mwen si an Woben dè Bwa. Bandi ap chache m. Bandi, gen bandi k konnen m, gen k pa konnen m. Sa k pa konnen m yo. Petèt yo te kapab jwenn mwen pi fasil. Men sa k konnen m yo, m parèt pli malen pou yo. Se sa k fè w wè, m pa parèt sou rezo. Donk pou moun ki kontakte m, mwen refize a plizyè repriz, ebyen n ap aksepte. Paske bagay la, se konsa pou jere l lòs k on è an Ayiti. Pami tout youtubè yo, ebyen. Se sèlman RL Prod ki an Ayiti kap batay e ki ap kontinye batay. Ann gade Fouco e tande li alafwa. Envite nou jodi a son Valerio di son Fleur e m apwouve mesaj la e se Fouco bon non li se Fouco Witly Senatus e li se yon jounalis militan se konsa l prezante tèt li li gen yon fòmasyon an jounalis e l gen plizyè kòd a son ark e kounye a li gen yon pwogram ki trè popilè sou nèt la se tak 509 ke anpil moun renmen tande se yon pwogram ki pa kite moun ensansib donk Fouco se avèk bokou de plezi ke n ap akeyi w jodi a nan twazyèm mitan pou la premyè fwa Fouco byenveni pami nou. Janm toujou renmen dil, Haïti dictature c'est la pelle des Antilles, Haïti démocratie c'est la république des coquins, sèl vòlè kap rete. Bonswa Jacquelin, bonswa Valerio, bonswa Jean Robert, bonswa ansanm avèk tout fanatik twazyèm mitan se yon plezi aswè a la donk poum patisipe e m santim byen kore anlè kore. anba kore, nan mitan kore. Se yon plezi pou m patisipe nan twazyèm mitan e m espere nou pral pase yon si bon moman e mesaj nou vle fè pase a donk tout moun ap edifye. Donk kore di nò, kore di sid. Lamerik santral. Yo met etazini nan mitan. Très beau jeu de mots. Kore anlè, Kore anba, du sud, du nord, à l'est, à l'ouest. Exactement. Fouco nou kontan, nou kontan nou se 3 jounalis kap kore w. Waww sa fèm plezi. Kore ba, anfen mwen ta renmen poze kesyon paske ke Fouco gon kesyon de petisyon ke lap, lap pale de li men mta renmen anvan Poko pale nou kesyon tax 509 la kote l soti ki kote ide sa soti ban m yon ti istorik de tax 509 la non. Anfèt tax 509 ki se TAK ki vle di tout ayisyen konekte donk se nou yon gwoup jèn ki te chita ki te pran inisyativ sa antan ke moun k ap leve nan peyi a nou di si ke nou vini ansanm avèk yon non konsa m pa kache di w Se pou e ide a, se pou tout Ayisyen kapab konekte sou platfòm sa. Se pa pou sa rezon nou chwazi TAK, Tout Ayisyen Konekte. An fèt, non an tou vle di ki ki mesaj li genyen dèyè l. Tout Ayisyen Konekte, donk depi ou se Ayisyen, ou pa ka pa konekte sou platfòm sa. E nou menm nou toujou ap travay pou ke nou mobilize maksimòm Ayisyen. E tout menm pou ke yo kapab konekte ansanm avèk tak 509 puiske travay ke n ap fè a se pa sèlman gwoup ki te pran inisyativ la men se pou tout ayisyen mete men pou ke nou kapab ede peyi Dayiti puiske antanke sitwayen nou dwe peyi a sa. Mesye gon bagay m ta renmen wi, ban m ti chans la sèlman. Gen anpil moun pou koze w ap rakonte gen moun ki toujou ap poze kesyon sou laj ou, ki laj ou? Yo di yo pa fi pa renmen moun mande yo laj. E mwen fèt 25 fevriye 1997, donk mwen gen 25 an. Vwala. Ekzakteman, mwen gen 25 an e. Gras swa randi a Dye, mwen genyen tonton m ki se ofisye deta sivil, donk imedyatman m te fèt, yo te tou al fak de nesans lan, yo pa t tann dizan. Se bon laj la ke m gen, bon vennsenkan. Vwala! Mesye! Bon, flè a nan men nou. Sètènman gen de kesyon enteresan t ap poze. Wi, alò, n ap pale de odyans li, li rale, li gen plizyè milye moun. M pa konn konbyen, ou gen yon ide de kantite moun ou gen k ap suiv ou nan pwogram ou an chak jou? Mwen kapab di, pa jou, genyen 3 a 400 mil moun ki suiv Pwogram nan. Donk paske lè ke lè ke ou fin pòs yon videyo nan analitik la ou kapab al gade ki kantite moun ki te gade donk genyen 3 a 400 mil moun ki konn swiv pa jou. E ki reyaksyon ou jwenn selon piblik la e ki reyaksyon ki jan yo reyaji avèk enfòmasyon ke w ap bay yo? Gen anpil bagay tou Se gwo koze w met nan lari, ki reyaksyon yo a sa? Bon, anfèt, reyaksyon yo vini sou plizyè fòm. Donk, pa bliye nan pwogram nou an, gen yon pati nou t kapab di, nou mete lajwa nan kè moun yo. Donk, nan sans sa nou jwenn dè mesaj, Fouco mèsi, ou ede nou, donk strès soti pou fini ansanm avèk nou, paske m toujou ap konseye fanatik yo, yon kè kontan se bon remèd. Donk nou menm pa bor isit nou batay pou ke nou mete lajwa nan kè fanatik yo malgre sitiyasyon peyi a. E non sèlman sa tou, e nou konnen ke lign nou pran nou denonse anpil vakabon nan peyi Dayiti. Donk nan sans sa a nou jwenn anpil mesaj ki konn di Fouco fèt atansyon nou kanpe ansanm avèw men mete w a kouvè pwiske travay w ap fè a son travay ki vrèman difisil e Fòk ke ou avanse jan ke ou gentan kòmanse a, donk pa gen kanpe nan wout, se peyi, donk nou kanpe dèyè ou, nap kore ou. Konsa tou, gen de mesaj ki konn vini, se mesaj menas. Men, gen de moun ki konn rele tou, ki konn di de pwopo, men, fason ke ou pale ansanm avèk moun yo, sajès ou itilize pou kapab kominike ansanm avè yo, paske gen de moun ki ekri yon mesaj, Se pandan ke li te an kolè l fè, li pase mesaj la men amwenske w vin pran tan pou ke ou pale ansanm avè l donk moun sa a vin tounen yon fanatik ki pi fidèl pase lòt fanatik ki te la deja yo. Fouco di nou nan prezantasyon ou, di mwens ou prezante tèt ou e ou fè l avèk fyète, ou trè, ou di l trè fò ke w se yon jounalis angaje. Di mwen nan kontèks jounalis ke nou konnen an, jounalis ayisyen yo, An Ayiti yo, men aletranje tou, men ann rete sou moun Ayiti yo, alò, moun k ap fè metye sa a, ki sa sa vle di pou ou? Pou ou menm, lè w di ou se yon jounalis angaje, ki sa pou nou menm ki jounalis pa bò isit la, ki sa pou n panse de ou? Sa l vle di egzakteman? Donk, pou mwen menm, lè m di m se yon jounalis angaje, Mwen pa jis sèlman vini pou m bay yon enfòmasyon. Piske nou konnen nan peyi Dayiti sitiyasyon an difisil, pran yon desizyon pou ke ou denonse m pa kache di w sa ap gen gwo repèkisyon sou lavi w. Men nou menm nou angaje nou nan travay lè ke nou fin bay popilasyon an yon enfòmasyon, nou konseye l pou n fè l konprann, pou fè l pran konsyans pou ke nou kapab ede peyi a soti nan sitiyasyon an. Donk. Lè nou di nou angaje, nou se angaje pou n wè kòman nou te kapab pote yon touch nan sa, nan enfòmasyon ke n ap bay yo pou n kapab ede peyi a, pwiske nou konnen sitiyasyon an ekstrèmeman difisil pandan dènye moman yo la, donk nou bay enfòmasyon, nou pèmèt moun yo konprann, nou fè. moral moun yo, nou mete yo nan yon nivo pou ke lè ke jan de enfòmasyon yo ap vini, se vre ke bagay yo difisil pou ke yo prepare e non sèlman sa tou, gen de desizyon ki pou pran pou nou pèmèt yo e pou nou kanalize yo, puiske peyi Dayiti se responsabilite nou tout. Dakò, pèmèt mwen mesye rapidman, pèmèt mwen rebandi rapidman si nou pèmèt, m pa p rete twòp sou sa, men nou vle, e mèsi pou sa paske m panse ke Fouco ou se pou nou menm yon egzanp, dayè ou se yon fanm, yon fanm ki nan batay, ki angaje nan metye a e ki di l ouvèteman e k ap fè metye a avèk yon sèten angajman. Ou panse ke ou arive kanmenm rete objektiv? Paske lè ou angaje, se vre ke ou angaje ou di se pou peyi a, men ou ka angaje epi ou panche sou yon bò ou pa panche sou yon lòt. Balans lan fèt kanmenm malgre ke ou di ke ou angaje? Efektivman, balans lan fèt, nou kapab di sa. E pou fè, pou ke ou angaje, fòk ke ou pa panche sou yon bò. Donk, imedyatman ou di tèt ou, ou angaje nan yon travay, travay la se pou fè pran konsyans, se pou mobilize moun yo, se pou sansibilize yo, se pou eklere chimen yo, donk ou pa ka panche sou yon bò. Donk nan sans sa a, pa rapò ansanm de enfòmasyon ke nou menm nou jwenn e nap pataje ansanm avèk popilasyon an, lè konsa ou kreye yon kondisyon pou ke moun ki ta patisipe nan yon dosye louch, ou eksplike popilasyon an, ou fè l konprann e non sèlman sa tou a la fen ou fè konsyan, ou fè moral moun nan pou fè l konnen ke donk Si chimen ke w pran an, genyen posiblite toujou pou kapab retounen. Donk se sak fè nan emisyon nou yo, nou toujou batay, malgre nou konnen sitiyasyon an difisil, gen anpil moun kap vòlè, gen anpil moun kap fè anpil zak malonèt sitou dirijan nou yo, men nou toujou batay alafen pou ke nou bay yon mesaj ki kapab pèmèt moun nan ale ansanm avèk souri o lèv, pèmèt moun yo al dòmi an byen epi demen si Dye ve pou nou rekòmanse konba ankò epi pou nou avanse jiskaske nou jwenn rezilta ke n ap chèche a. Fouco, an n pale kounye a de, depi kèk jou ou mete yon petisyon deyò, di nou non, èske w, kisa w ka di nou sou petisyon an? Donk, pou m kòmanse, mwen kapab di, petisyon se yon demand ou fè ansanm avèk yon gwoup otorite. Donk, petisyon nou lanse a, se ke petisyon sa a batize KDFOK. Donk, K-D-F-O-K. Ki vle di Konbit Depòtasyon Fanmi Otorite Kowonpi. Petisyon sa vini, se apati de jan nou wè sitiyasyon an ye nan peyi Dayiti. E kòm nou konnen, nan tout peyi sou latè, fanmi se baz sosyete a. Donk si pa gen fanmi, ou pa ka di ou pral gen peyi. Paske si yon moun li menm li pa ka kontwole yon fanmi, li pa ka pase lòd, li pa gen kontwòl lakay li, kòman ou pral fè lage yon peyi sou kont li? Donk ou pap ka fè yon bagay konsa. Si moun nan pa gen kontwòl fwaye l, kòman ou pral fè lage yon kominote sou kont li? Li pap kapab. Paske lè ou leve dèfwa konn gen kòb nan fwaye a, konsa tou konn pa gen kòb, gen de moman difisil. Donk fòk ke ou mete ou nan yon nivo pou kapab pase pwoblèm sa yo. Donk si ke ou pa janm gon fanmi ke wap jere, kòman ou pral fè e dirije yon fanmi? Donk Pa rapò a jan sitiyasyon an ye nan peyi Dayiti pandan dènye moman yo la, donk e nou kapab wè pandan 2 semèn sa yo ki sot pase a la, peyi Kanada ansanm avèk peyi Lèzetazini pran sanksyon kont yon bann otorite nan peyi Dayiti ki patisipe nan destabilize peyi a, nan finanse gang, nan trafik dwòg, pou site sa yo sèlman. Donk, petisyon sa a vini, se pa rapò avèk ansanm de desizyon sa yo k ap pran, e non sèlman sa tou, pa rapò ansanm avèk sitiyasyon peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a. E moun ki plase, ki la, ki pou ta garanti lavi, mete sekirite, bay lasante, E se moun sa yo ki kanpe dèyè ensekirite a. Donk nan sans sa nou vini ansanm avèk petisyon sa a, se pou bay yon repons pwopòsyonèl pa rapò avèk sitiyasyon peyi Dayiti. Donk e, alò, ki jan moun kapab gen aksè dabò sou di yon petisyon? Petisyon gen dwa vle di siyati tou, moun ki vin siyen, vin pote kole ladan l. Ou gen yon nonb de moun ou bezwen e kisa ou pral fè avèl, ki moun li pral jwenn egzakteman oubyen se son bagay senbolik wap fè? E an fèt, avan menm ke nou lanse petisyon an, nap genyen pou nou fè yon sondaj. Donk, lè nou di sondaj, se tankou gen gen yon ekip moun k ap pale ki di konsa, monchè, jan konstitisyon an prale la a, pa rapò avèk jan mond la ap evolye, konstitisyon sa a mande pou nou pase men ladan. Men, avan yo pase men nan konstitisyon an, yo toujou sansibilize popilasyon an pou ke gen yon referandòm ki fèt pou al vote wi ak non eske ou dakò. Donk avan menm ke nou lanse petisyon an, petisyon sa ki gen pou objektif mande Nasyon Zini pou ke yo depòte madanm, pitit pou byen di tout fanmi moun k ap finanse vyolans nan peyi Dayiti e non sèlman sa tou mande reparasyon ansanm avèk restitisyon pwiske kont moun sa yo yo bloke. byen yo yo sezi pou ke yo remèt Ayisyen lajan sa yo. Avan menm ke nou lanse petisyon an, n ap fè yon sondaj, e sondaj sa a gen pou objektif pou ke nou kapab sansibilize e tout kominote Ayisyèn nan, e nan dyaspora, an Ayiti, tout kote nèt, depi se kote gen Ayisyen sou latè pou ke nou kapab sansibilize yo pou n fè yo konprann travay la, e pi apati de rezilta sondaj la, lè sa a m ap kapab lanse petisyon an. Ebyen, nan repons ou deja petèt reponn kesyon pa mwen, kote m pa konn si w ap ajoute yon bagay Jean-Rou, ann ale. Non, non, paske m te di l ke sa vle di ke se pa pou jodi a, paske deja petisyon an deja jisteman pou fè sondaj sa a, ki se yon sòt de konsiltasyon, ke w pral mande apwobasyon, apwobasyon yo dakò ou pa dakò, Deja sa pran ti tan e ki jan w prevwa fè li e sou kiyès ou gon echantiyon pa egzanp ke ou vle fè li? E mwen pa fin byen tande w? Gon echantiyon m vle di pa egzanp e e popilasyon popilasyon kiyès ou vize egzatman e ki jan w prevwa pou w fè pou Konsilte piblik sib ou a ki aksesib pou ou, ki kapab jwenn enfòmasyon sa a, jwenn avèk dokiman pou yo di wi, si wi ou non yo dakò avèk petisyon sa a ke w vle fè a. Donk, nou gentan, nou gentan, nou kòmanse fè yon kanpay medyatik. Kanpay medyatik sa se pou kapab sansiblize moun yo. Donk imedyatman ke nou fin boukle kanpay medyatik la, e nap prepare l pwiske se pa yon sèl, se pa koze, se pa, petisyon an se pa sèlman taks 509, donk nou sansibilize e non sèlman sa tou nou envite yon pakèt lòt medya pou patisipe. Paske se yon dosye peyi sa pa ka repoze sou yon sèl gwoup moun. Se tout Ayisyen ki pou mete men. Donk a pati de, a pati de, a pati de lè nou fin fè kanpay medyatik la, donk kounye a la a, nou pral lanse, nou pral lanse sondaj la. E lè n ap lanse sondaj la, lè sa a, tout platfòm yo ap fè pati de sondaj la. pou ke se pa yon bagay, jan ke nou di l, se pa yon bagay ki pèsonèl ansanm avèk taks 509, epi apati de la, link lan ap disponib e anba tout, nan tout videyo ke paj sa yo ap gen pou poste, yon fason pou odyans moun sa yo kapab e jwenn gen aksè ansanm avèk link lan, pou ke yo vote wi, non. E non sèlman sa tou, apre ke nou fin ranmase, apre ke nou fin bay, apre kantite tan nou bay pou ke moun vote, lè sa a, nou pral chita pou ke nou kapab kòmanse frape nan dosye petisyon an. Donk, jan ke nou di, pou sondaj la se menm jan lap fèt pou petisyon an tou donk se pa sèlman tak 509 men se plizyè lòt medya se plizyè lòt platfòm se plizyè radyo nan peyi dayiti donk nap fè yon kanpay medyatik pou moun yo kapab konprann donk mwen te kapab di fouco reprezante pòt pawòl pèp la donk mwen menm mwen responsab pou ke mwen fè mesaj la pase men se pa sèlman fouco sèlman se travay tout ayisyen. Fouco pa gen ki polis yo. Mèsi pou detay yo. Dakò, pa de pwoblèm. Mtap di ke gen yon pati, se sa, gen yon pati nan nan kesyon an mwen ke w reponn. Men mentnan, Fouco, yon inisyativ konsa li li mande bra, li mande mwayen. Di nou ki mwayen ke w genyen? Ki mwayen ke w genyen dabò? Kesyon m nan an de volè. Ki mwayen ke w genyen? Sa vle di, eske ou genyen kòb? Èske ou gen mwayen finansye pou fè l? E si w gen kòb, kote kòb sa a soti? Èske se moun ki ba w kòb e se kòb ki sot nan pòch ou? Epi ki zouti ke w genyen? Ki zouti syantifik ke w genyen pou w kapab reyalize travay sa a? M annik si kesyon m nan klè. Wi. Mwen kapab di, e jan ke mwen te eksplike l talè a, donk mwayen an se ke se pa sèlman taks 509, se travay tout Ayiti. Se travay divès platfòm k ap gen pou mete ansanm pou ke nou kapab avanse. Donk, sou sa ki gen awè ansanm avèk dosye syantifik, gras a Dye jounen jodi a nou kapab di nou genyen rezo sosyal yo, nou kapab fè vwa nou pase, nou kapab itilize l pou ke nou fon pakèt travay ki prale nan nou kapab itilize l pou fè yon pakèt travay pou ede kominote nou an, pou ede peyi Dayiti kapab soti nan sa l ye la. M ta renmen mande Fouco, li menm lè l tande tout deklarasyon sa yo, li tande sanksyon sa yo, li menm ki jan ke li menm ki gen yon emisyon, yon pwogram tèlman trè popilè, ki jan l viv akizasyon sa yo oubyen demach peyi Kanada sa yo? Jacquelin donk fòm diw lè nouvèl sa yo ap soti lè map gade ki kantite sanksyon yo ap pran kont dirijan non kap soti m cho m frèt m kanpe m chita paske sa son wont son wont pou peyi m son wont pou chak grenn ayisyen kòm ou te ka konprann pou se lòt nasyon k ap pran sanksyon kont dirijan peyi w. Se tris e moun sa yo yo site se vre ke gen posiblite pou yo ale lajistis, yo kapab ale pou al klin tèt yo se byen men. Gen de bagay ke ou tande sou yon otorite, moun ou fè depi ou piti, ou tande yo ap pale de yo, yo se gwo entelektyèl nan peyi a, se yo menm ki fè pati de elit politik la, donk ou te kapab di se moun ou leve, ou ap swiv, se yo menm ki toujou ap pran de desizyon, epi pou jounen jodi a, yon bon maten, voup, ou tande moun sa a, ki otorite pa rapò ansanm avèk yon move moman peyi a ap pase, ebyen se li menm. ki dèy yo pran sanksyon kont li paske se li ki dèyè ensekirite a se li menm ki dèyè enstabilite a se li menm ki dè ki dèyè gang yo donk se li menm kap finanse se li menm ki itilize pozisyon l Donk ou votel li senatè donk pozisyon sa li itilizel se pa poul travay pou ke peyi a kapab avanse non men li itilize pozisyon an pito pou fè drog pase donk franchman nouvel sa yo vreman choke lesprim donk lè ke map tande epi m vin konprann tou moun sa yo ke nou vote mete nan tèt peyi a se ke M vin santi se dèyè ajan doub yo ye. Men yo pa renmen peyi Dayiti vrèman paske si yo te renmen peyi a yon sèl kou tout moun sa yo non yo pa ta ka ap site konsa nan dosye louch tandiske se yo n genyen se yo menm ki toujou ap pran desizyon. E se pou rezon sa tou ki fè nou menm pa bor isit donk nou lanse travay sa a nou lanse petisyon paske ou pa ka gon ekip otorite nan peyi mesye Epi, y ap pran sanksyon kont otorite yo, e ou nan difikilte, moun ap mouri, gang ap miltipliye maten midi swa nan peyi, kidnapin, nou pa ka viv, donk Ayisyen oblije ap kite peyi yo pou travèse an Repiblik Dominikèn, yo ap kite peyi yo pou yo travèse an Meksik, gade dènyeman la, nouvèl ki arive jwenn nou, se ke gen yon jèn ki pann tèt li nan peyi Turquie. Donk tou sa se paske peyi a pa ok, se paske gen estabilite politik, se paske gang pran peyi a ki lakoz moun sa yo oblije ap pati kite peyi a. E lè yo rive nan lòt peyi yo, pa rapò avèk sa k ap pase lakay, yo vin san respè pou yo, paske imedyatman dirijan ou pa fè respè l, imedyatman peyi ou pa gen estabilite. Donk lè ke gon bagay ki pase. ou ki sitwayen nan lòt peyi a tandiske moun ki nan peyi a pa ka viv alèz lè konsa yo pa tèlman twò tcheke pou sa donk w ap viktim ou lakay w ap viktim ou deyò w ap viktim donk kounye a la depi yo vin twouve l nou sèl grenn soulye e dènye kouk pou touye kouk ou a mezanmi. dirijan ou nan dròg, dirijan ou nan finanse gang. E se moun sa yo ki plase pou mete sekirite, pou pwoteje vi. Moun sa yo ki plase pou bay edikasyon. Se yo menm k ap pran desizyon. Se yo menm ki tèt pansan. Epi, voup yon sèl kou, peyi etranje ap pran sanksyon kont yo pwiske se yo menm ki lage peyi a nan sa li a, se yo menm ki mete peyi a nan sitiyasyon sa jis pou pòs. Donk la m pa kache di w, jan de nouvèl sa yo vrèman choke lespri m. Donk m vin konprann tou ke li lè li tan pou ke nou pase, pou ke nou pale ansanm avèk popilasyon pou fè yo konprann. pou ke dosye batay sa fini nan peyi Dayiti, li lè li tan pou ke nou komanse travay. Paske moun sa yo ap pran sanksyon kont yo, se des Ayisyen yo ye. Men sa pa anpeche ke yo se des ajan doub, yo se espyon. Paske si ou pa ta espyon, koman yon lòt peyi ap pran sanksyon kont ou? E Sanksyon yo pran kont dirijan yo, sa ki tris se ke an menm tan peyi ap destabilize, fanmi yo pa nan peyi a, e tout lajan yo genyen, byen yo, bèl kay, se nan lòt peyi a yo al fèl. Donk sa montre ke mesye sa yo ki te nan peyi a, kap fè politik depi 1900 jamè, se pa pou Ayiti yo ap travay. men okontrè son dyòb yo vin fè nan peyi a. Paske si pat, si se pat yon dyòb yo te vin fè, yo ta p wè nesesite pou ke lekòl fonksyone, pou ke gen sekirite, pou ke gen stabilite, pou wout fèt, pou gen kouran, pou ke lapolis gen ase de materyèl pou ke gen sekirite nan peyi a, pou moun kapab sikile. Yo tap konprann sa, e sa yo tap fèt men se paske son dyòb yo vin fè. Donk, jounen jodi a nou te kab, jan ti pwovèb kreyòl la di, se lè gran ri pran dife wap konn ki valè kokobe ki te gen ladan. Donk, nan kafou nou rive la mwen kapab di, se gran ri ki pran dife epi nan nou kòmanse wè kokobe yo kap soti. Donk kokobe nou te pran kòm dirijan, nèg fò, ki gen kouy, kolòn vètebral, ou konprann, gade non, se sèl kòk chantè nan larepiblik, donk, jounen jodi a nou wè, men pou kominote entènasyonal la, pou Kanada, pou Lèzetazini, ak divès lòt peyi, se de kokobe yo ye, tandiske nou menm nou pran yo pou de brav, pou de konbatan, gade non nou kanpe dèyè yo, zye nou bande jiskobou, epi jounen jodi a, vap yon sèl kou, se kòmsi ou tap viv. e nan yon kay epi ou pat janm espere edh tap bay kouran epi vap yo bay kouran ou tou sote wee yo bay kouran men se konsa nouvèl la ateri lakay son chòk pou nou an menm tan tou nou e politisyen yo kòmanse demaske pwiske si ke wap tande depi 20 tan gon seri de nèg ki nan dosye louch donk Jan ti pwovèb kreyòl la di l, jou fèy tonbe nan dlo se pa jou sa l pouri. Donk si non yo ka site nan jan de dosye sa, se paske gen soupson oubyen jan n te kapab di l, lafimen pa konn leve san dife. Donk, yo te ka chwazi di l pou tout moun, si ke gon kategori moun yo chwazi yo di yo, ebyen moun sa nan tèl bagay, donk, Li rete pou ke yo prouve sa e non selman sa tou moun sa ki di se manti peyi sa bay sou li donk mwen menm mwen m ta renmen wè sa pou yo ale lajistis ma kache di w m tap kanpe dèyè yo jiskobou pase lè sa jan ke dirijan nan peyi dayiti renmen di l se blan ki responsab mizè se blan ki responsab ensekirite lè sa mwen menm mtap pran angajman m di se blan ki responsab men si ke nou ka rive nan kafou sa pou nap gade jan ke lèzetazini kanada sanksyon sanksyon dèyè otorite nou la map wè donk se sòt ki bay enbesil pa pran si peyi a ka rive la se paske dirijan nou yo nan s bagay ki louch Donk pandan yo ap regle bagay louch anba raje a, epi sa w tande a, enmi menm anvayi nou sa w tande a, donk yo menm se bwote yo ap bwote, epi lè yo resi vire gade yo wè tout pantalon yo chire, enben jounen jodi a, tout dèyè yo nan lari. Antouka trè byen Fouco. Fouco fòm diw byen ke ou gon fanatik ki renmen w anpil son non se Carmelite Macénat ba wi fi sa depi lap pale avè w lap site non Fouco et je pense que adore regarder et écouter Fouco Paul. Li gen Kote original li paske si wap tande l ou paka pa ri. Elle est bouffonne! Merci Fouco pou tèt ou toujou prezant sou youtube, sou facebook, sou rezo sosyo paske w la jisteman pou denonse nèg politik yo men an menm tan fè nou ri.